Pi gwo majorite ladan ki gen de manm andan gouvènman an ki reprezante, ki ap sipòte gouvènman an, e gon lòt pati politik ki se minorite yo ki gen 4 senatè ladan. Nou menm, nou gon ansanm de dispozisyon. Prezidan map di w depi yè nou te fon konferans dè prezidan e pandan konferans dè prezidan sa gon ansanm de remak nou te fè pou prezidan e m te di w kesyon bidjè a son bagay kapital e ki reprezante anpil enterè pou peyi a. Yè, prezidan, nou te mande fòk nou gen ase de tan. Nou te mande fòk nou gen ase de tan. Mè kòlèg, nou te mande fòk gen ase de tan pou nou travay sou kesyon bidjè a. E pratikman, règleman enteryè a, lè l mande pou prezidan chak komisyon yo syeje onivo de lanaliz di bidjè, Se paske yo konnen se yon dosye ki trè preyokipan. Sa vle di, fòk gen de konnsans ki degaje otou li la. E lè Senatè Kato, e, chèr ami, konstate ke nou pral antre nan kesyon bidjè a, pa vrèman gen yon deba ki fèt ant lè prezidan de komisyon sou kesyon bidjè a, li menm antanke prezidan de komisyon, li Bon fason l manifeste dezakò l, li manifeste dezakò l pou li egzije biwo a, kèlke pa, resezi l e pèmèt ke prezidan dè komisyon yo, yo chita ansanm e yo gade bidjè ansanm. E lòt bagay m ap fè pou ou, prezidan, kòm remak, sèke konpòtman senatè Kato a, se pa yon konpòtman pou l revandike, Se yon pataj de yon pataj de gato. Nou pa nou pa nan demach pataj de gato ni nou pa bezwen pòs anndan gouvènman an. N ap pale de enterè popilasyon atravè bidjè a. E nan kad defann de enterè popilasyon an, Nou menm nou fè pè pou n ale jiska demisyon nou kòm senatè. Sa vle di, sa vle, sa vle di jodi a nou se minorite ki se gadyen enterè moun ki pi fèb. Nou se minorite ki defann, k ap defann enterè majorite a. Sa vle di nan sans sa a fòk nou menm lè n ap pale, nou teni kont. de revandikasyon yo teni kont de sa n ap di la e si e pa sa prezidan w ap toujou jwenn gen de sèn parèy non ap toujou jwenn gen de sèn parèy e se nan sans sa m ap fè apèl a sajès ou prezidan pou pèmèt ke minorite a. E non sèlman gen dwa lapawòl, men yo teni kont de minorite a pa rapò avèk ansanm de gran desizyon k ap pran onivo de asanble. E se sa k fè m rejwenn Senatè Copeland lè l di ke l andose, lekip andose desizyon oubyen sanksyon yo pral pran. Pa bliye, pa bliye Prezidan, pou rapèl, pou rapèl Prezidan. Gen divèjans vre sou asanble politik, gen pwoblèm paske chak moun genyen yon enterè diferan. Men sèl sa m konnen, jan senatè, senatris yo di l, denominatè komen an se Ayiti. M panse tout moun oblije antann nou la a pou peyi Dayiti. Mwen pa vin goumen kont bidjè isi a. Mwen sot andeyò, mwen konn pwoblèm andeyò. Men Pòtoprens, Pòtoprens lan pi mal ke lakay mwen. Mwen wè pwoblèm peyi a. Mwen vini pou m vin travay antanke Senatè de la République pou n travay pou peyi a. Bidjè a. Se li ki pral di la eske m vle peyi m demare ou non. Mosyon, prezidan. Prezidan, mosyon. Mosyon dan mosyon. Se sa, dan ti minit, on va conclure, on va conclure cette partie. M ta ka kalifye mosyon sa a, prezidan, on mosyon dòd, dan la mezi ou, apre sa ki te pase a, regleman entèn nan di ou ke ou gen dè sanksyon pou te pran pou enpoze le respè de la diyite du Sena. Mwen souvan ap mande pou gon rijidite nan laplikos nan laplikasyon dè nòm e ke tradisyonèlman pa eksperyans politik ou konn di ke nou pa vle fè sa ank senatè e jodi a sa rive jodi a. Sè ki fè ke jodi a mwen menm tou senatè, mwen menm tou jodi a mwen pa anvi ke se ekzakteman ke se sou senatè a nou aplike yo paske konn gen dè menm lè l pa nan nivo sa ki fèt deja. Mwen menm mwen panse ke gen 4 rejim si yo mete 4 ki se dabò. Le Rappel, ce ke w te fè deja li pa bò twòp tan peye w te fè travay ou prezidan. Te gen Le Rappel aux normes, nou poko fè sa a. Rappel avec inscription au procès verbaux nou poko fè l. Mwen vin panse ke lè m teni kont ke chak senatè son granmoun yo ta renmen ke l pale pou zòn pa l la, yo pa t anvi ba ou twòp latitid pou kouri pou yon sanksyon konsa ki fè yo ba ou 4 rejim. Etandone ke w te fè premye a deja prezidan ki se Rappel la, Rappel aux normes lan, On suspansyon de seyans pou nou ka reyini avèk tout senatè nan sal dene palman. Nou pap rete twòp sou kesyon an piske se prezidan seyans lan ap prezidan biwo a ki deside sou kesyon an. Li tap pran konsiltasyon e m panse aprè ke nou fin pwononse nou, nou pral mande on reyinyon avèk tout senatè yo. Men demokrasi vle di tou nou genyen règleman. E tout pouvwa ke biwo a genyen se paske gen yon règleman ki la e yo mande l aplike disiplin nan seyans la. Se poutèt sa mwen kwè ke Senatè Chelaby ki se yon senatè ki gen pozisyon l, ki toujou esprime l nan asanble a, jodi a E kanmèm li te pase lekòl, piske kòm senatè ke m konnen ki toujou esprime pozisyon l, li te dwe esprime pozisyon l de fason kalm, nan plas li, e fè konnen li bezwen plis tan e li t ap ba l tout tan l. Men kòm li esprime l konsa e seyans lan te oblije rete l, ebyen le biwo fè yon lapèl a lòd. O senatè e li mande pou enskri l de fason aske sa pa rekòmanse. E senatè Cher Ami ke n konnen ki gen pozisyon l ke l respekte, nou ap mande w nenpòt ki pozisyon w genyen, si w bezwen plis tan biwo a ap ba ou l, men imaj de viv ansanm ke nou gen depi lontan, menm si kondisyon difisil, fò nou kenbe l. Ah ou paka fè sa non. Atik 218 Konstitisyon an vyole. Avan ou fè bidjè, fòk Kou dè Kont bay avi favorab li sou bidjè a. Pou Kou dè Kont pa bay avi l sou bidjè a, fòk gen lwa dè règleman ki vote. Asavwa fòk gen bilan aktivite lane dènyè gouvèneman an parapò a bidjè l te genyen. Pa genyen sa, pa gen bilan aktivite yo. Yo di ke avan w mete taks sou pèp la, fò gen konsiltasyon pou ke se pa labitrè, se pa de fason spontane yo mete l. Fò sosyete a deja konnen ki taks k ap tann li avan nou vote l. Li pa fèt. Bidjè a li dwe nasyonal e lokal. Nasyonal vle di kesyon wout yo, kesyon ayewopò, kesyon tout yo nasyonal. Men an ski ate a kolektivite a fò l gen bidjè pa l pou ke devlopman an desantralize pou l fèt. E se sa a, se sa a n ap konteste la. Nan sè san yo ti aske nou bwè l. Gen de komin anndan peyi a se lavitrè ki fèt. M ap ban nou egzanp nan Nòdwès. Janrabèl gen 7 seksyon kominal, 1 vil, 1 katye. Li gen 1 pousan nan bidjè a. Chanson gen 2 seksyon kominal, li gen 4 pousan nan bidjè a. Se inakseptab. Ba Nòdwès, Mòl Sen Nikola ki chèf yon awondisman ba Nòdwès li gen 1 pousan nan bidjè a. Pandansetan Ansafolè pi piti li gen 4 pwen 79 nan bidjè a. Fò m ban m swivan kèl prensip. Ki dati fò eksplike peyi a. Donk sa vle di ke jodi an nou bezwen eksplikasyon ladèt. Si nou dwe nou gen pou nou peye, fò nou konnen ki anvlòp n ap peye chak mwa, konbyen l ye, konbyen enterè a ye, konbyen kapital la ye. Ou pa ka konsantre yon volim kòb m pa konnen pa fraksyon, piske nou di a depans yo pa douzyèm, ou pa ban m fraksyon w ap peye chak mwa. Dou volim kòb ki stoke nan kesyon pèn pèmant la dèt la, m pa konn konbyen li ye. Tandi ke se 2 anvlòp nwa ki devan nou, nou menm nou di fòk nou gen eksplikasyon sou li, puiske bidjè a gen dè enpèfeksyon, li pa respekte kondisyon an, nou mande aske yo tounen bidjè a pou yo korije l. E de sa ki saji. Taks yo, taks kesyon 10 mil goud la li pa klè. Gen moun ki entèprete li yo di se pou dyaspora sèlman, gen entèpretasyon ki di ke se nenpòt moun depi w bezwen yon sèvis nan leta, Fòk o preyalab ou te deja peye 10.000 goud lan pou gen sètifika sa a. Sa vle di gen 10.000 goud lan li vin valab pou malere gon ti motosiklèt ki pral fè papye moto a. Li valab pou malere k ap fè yon lisans, non sèlman l gen 2.500 goud pou l peye, men l gen 10.000 goud. Li valab pou yon etidyan ki pral legalize pyese nan afè etranjè, fò l genyen l. Sa vle di ke jodi a ou wè nan ki sitiyasyon pèp la ye, pèp la p ap travay. L bezwen 10,000 goud pou l gen yon sètifika pou l kapab gen sèvis la. Sa ta pèmèt majorite a li rete dekonpozab, l ap mande fò l bay pouswit seyans la, e ipso fakto l vote pwojè de bidjè sa. E nou menm nan minorite a, kisa n bezwen menm gwoup 4 minorite a? Kisa n bezwen ki pou fèt menm? Èske nou prè pou n vote bidjè avèk modifikasyon oubyen pou n, kisa n deside fè menm? Nou pou bidjè a. Nou pou bidjè a, men sepandan nou fòmile demand nou yo, fòk gen de modifikasyon. Tout sa ki parèt nwa yo, fò yo klè. Tout sa nou bezwen eksplikasyon sou yo, fò yo klè, paske nou gen manda popilasyon nan men. Fòk ya eksplike pozisyon nou lè n vin vote. Jodi a, ke m vote pou, ke m vote kont, pozisyon mwen m pap ka eksplike popilasyon an. Kòman m pral eksplike komin Jan Rabèl ke m kont yon bidjè, 4 pousan nan bidjè a pou Chansòl gen 2 seksyon kominal, Jan Rabèl gen 7 seksyon, yon komin, yon katye, yon vil, li gen 1 pousan. Ki eksplikasyon m pral bay moun Nòdwès? Kòman m pral eksplike moun Nòdwès ke m vote wout, Pou Plato Santral, m vote wout pou Sidès epi Nòdwès, m pa vote twonsone wout. Ki eksplikasyon m pral bay yo? Ki eksplikasyon m pral bay popilasyon an? M chwazi mete yon lise kote k genyen deja, epi gen lòt kote k pa gen konstriksyon lise ditou, epi Bonplan leve men l epi l bay konsèy. Yon kòmantè moun nou panse ki kwè aswè a, minorite a pa kwè nan deba paske nou refize kesyon san pouswivi. Pa gen deba, deba kisa l ye? Lò se minorite, estratejikman yo sipoze kite w fè pase pwent fò w. Otomatikman ou fin pase pwendvi ou, majorite a kapab pase pwendvi l e deside. Ou wè min majorite a pa dakò nou pase pwendvi ditou, paske tout pwendvi ke nou pase ap fè yo lèd. Paske se te yon deba kont la konstitisyon, yon deba pou n fè moun wè gen de bagay nwa anndan bidjè a. Yo pa vle ban nou chans pale. Ou te wè m sou tribin nan la, 20 mil monsyon yo pa vle ban m pale. M mande tan de pawòl la yo pa ban mwen l. Men lè l monte yo pa vle pale. Jodi a nou mande pou yo ajoute deba a pou demen, pou nou vini avèk tout dokimantasyon ke nou dwe vini. Nou vin fè yon deba serye pou sosyete a ka pran nòt ke m pa vote men poukisa m pa vote. E si m ap vote tou pou m di sosyete a m pa t vote paske pa gen modifikasyon. Jodi a kolektivite, kazèk, azèk, majistra bezwen kòb. Jodi an si w ap mete kòb pou li ou kòmanse mete malèz. Taks ke w mete ki ilegal yo si w kòmanse retire l ou kòmanse mete malèz. Pwofesè yo. ki ap mande pou yo touche sou kòmanse mete kòb pou yo m kòmanse alèz grefye yo k ap fè grèv sou kòmanse mete kòb pou yo m kòmanse alèz polis nasyonal la gade kilè li ye nou nan sena k ap bay sekirite ki mande m ogmantasyon m egzije pou gen ogmantasyon sou mete ogmantasyon pou li m kòmanse alèz men si w vle enpoze m bidjè w chak nèg mete pwojè pa yo de konsè avèk egzekitif la e pwoblèm sa yo pa rezoud mwen m ap gen dimal pou m eksprime l se sa k fè m vle gen yon deba ki fèt demen. Pwopozisyon fòmèl yo fòmèl, sa fè nou di demen ann fon deba serye sou pwopozisyon nou fè yo pou peyi a tande n ap fè deba. Dayè nou deja konnen n ap pèdi vòt lan men nou vle deba a fèt pou ke tout moun okouran gon deba ki fèt, yon deba ki gen rapò ak sosyete a. Mwen pozisyon m se ke fò chak senatè pran responsablite yo, sètadi m panse ke nou vin la nou gon atribisyon ki se kontwole legifere, sètadi nou vin la popilasyon an li ba nou manda pou nou vin defann li la sou tribin nan pou nou vin defann li. Ka gen dezakò avèk bidjè a. Mwen menm regle sa nan dezakò pa m avèk bidjè a. Nan dezakò ke m gen avèk bidjè a, fòk m gen yon chans pou m montre popilasyon an, pou m montre moun lakay mwen, men ki dezakò ke m gen a bidjè a. Gen ke se yon opasite ki genyen nan plizyè ribrik nan bidjè a ke tout minorite a mande pou ta gen eksplikasyon ki pote sou yo. Men eksplikasyon yo se nan syans pou l fèt. Se sa m vle di w. Paske kounya la, mwen menm m vin senatè, m te vin 2 fwa, se oubyen w sanksyone m parapò a konpòtman m. Konpòtman m se pa rapò avèk atribisyon m kijan m fè djòb mwen. Men, se demokrasi li ye, se pa nan kanpe, nan fè bri ke li ye. Jodi a, si n ap pale tout pwoblèm ke tout senatè ap di gen yo, nou konprann yo, men fò n dakò ke seyans lan fèt, e si m vote pou, y ap sanksyone m lakay mwen, o si m vote kont, si vòt mwen an pa reflete depatmam nan, lè sa mwen menm m ap pran l pi devan. Se prensip lan. Men fòk gen seyans. Gade, fòk gen seyans. Nou vin la, popilasyon vote, yo pa vote pou fè manifestasyon la. Popilasyon yo vote nou pou ke nou vin defann yo nan yon nivo byen detèmine. Yo ba nou misyon, yo ba nou atribisyon fason pou nou defann yo. Gen kesyon fòs entèvansyon piblik ki fè anpil pale, anpil pawòl anpil, kòmkwa pa genyen anyen ki pou lajan sa, eksplikasyon ki bay lajan sa, fòs entèvansyon piblik. Mwen di yo, kisa sa ye nan radyo? Mwen pa gen pou m pale nan radyo, m gen pou m pote done nan seyans. Nou konprann, nou pa ka fè politik nan radyo, nan radyo, nan televizyon. Nou pa nan radyo, nan televizyon. Kòm senatè, se nan seyans pou n fè l. Pa nan bri. Konpòteman senatè Charles Louis, se yon fòm manifestasyon? Bon, m pa pale de, m pa pale de konpòteman Jid Jeramy an. Mwen panse ke se yon fason pou l eksplike l. Se yon fason pou l eksprime, pou l eksprime tèt li. Se yon fason pou l eksprime. Mwen menm mwen fè 12 zèd tan deba lè mwen menm mwen te an minorite. M regrèt jodi a ke senatè yo yo pa swiv sa m te konn fè mwen menm lè ke mwen te an minorite men m te toujou chwazi pou m te fè deba. E deba t ap enteresan paske mwen kwè ke jodi a popilasyon an t ap wè sa k pase. E deba a pa fèt, gen de sanksyon ki pran jisteman kont senatè Cheramy, puiske nou panse ke konpòteman li anòmal. Lè yon popilasyon voye w se 2 bal pou w fè, men nou menm nou trè saj, nou adopte la position de la sagesse puisque dans un premier temps gen des sanctions, dans un deuxième temps nou panse ke nou mete seyans lan pou demen a 8 è. Men fòk di genyen pèp ayisyen gen pou l wè sa, gen anpil enterè ki kwaze la. Gen moun ki di y ap defann popilasyon, gen moun. E poutan yap defann gran antrepriz, gen moun ki di yap defann lòt popilasyon, gen anpil enterè kwaze. Sa sèlman m ta renmen ke sena a rete on lye de deba, on lye kote ke jisteman deba ka fèt e ke desizyon li yo jwenn li. Mwen kwè ke jodi a ta pral genyen kanmenm modifikasyon nan bidjè a. Gen bagay ki ekstrèmman enpòtan, tankou kesyon atik 17 la, ki al soulinye moun ki gen rezidans fiskal aletranje, dyaspora, e yo pa ka ekri yon bagay konsa, se yon bagay diskriminatwa, e tout senatè te gentan antann ke y ap retire l. Ta pral gen dòt modifikasyon. Men tou sesi te dwe fè lobjè yon deba, piske nou se yon pèp sivilize, e ke jodi a yo vle nou reprezante e yo vle nou reprezante se paske nou ka pale e mwen m regrèt anpil ke deba a pa fèt e ke se konsa seyans lan fini e nou eskize nou Eske se asanble a ki ta gen prerogativ pou modifye atik sa oubyen komisyon ki te gen pou l te travay sou dosye a? Non, nou te gentan antann nou deja puiske te gon movèz piblisite ki te fèt kote ke jisteman se gouvèneman ki pwopoze lwa sitou sou taks e yo te di se palman, palman an te di se pa li sitou mwen menm senatè Latortue e nou te di ke n ap tou ranje l paske jan yo fè l la l pa bon te gen dòt modifikasyon tou ke asanble a te pare pou l fèt sitou nou gon yon siklòn ki pwal. rive sou nou disi demen, nou te vle kanmenm vote pou si gen de modifikasyon chanm depite a te travay sou li. Malerezman m panse ke la fason de fè a nou nè pa demokratik, nou regrèt li e nou panse ke jodi a ou konnen biwo a trè saj, le prezidan è trè saj, nou chwazi pou ke demen maten 8 è nou genyen sèyans. M ap di yon sèl bagay. Jodi a, antank asanble, nou gen dwa gade bidjè a. Mwen konnen si demen ankò li twouble l pa fèt. Jedi nou gen siklòn, vandredi nou pa ka reyini. Ou konnen disi lendi 70 jou nou an fini. E lè sa a, se egzekitif la k pral detèmine jisteman kondui bidjè a. Enben lè sa a, Nou pa tout pa gen anyen de sa nouvo ki pote yo ke nap di ou e m pral di ou menm konstriksyon palman an ke nou mete nan bidjè a nou pap jwenn li paske bidjè sa a li pap vote donk nan sans sa a mwen kwè ke fò moun gen entelijans fò gen brenn lè w ap reflechi fò w gade byen jan mesye aji la a Se kankou seyans lan pa fèt, e dèke seyans lan pa fèt, l ap pwofitab a egzekitif la. Sa vle di ke jodi a, se yon bagay ekstrèmman enpòtan ke mwen menm ki ap reflechi pou palman an, e pandan se tan, palman an pèdi dwa l, e egzekitif la pral rekondi yon bidjè ke l ap gen tout posibilite, alò ke kounye a la a, nou gen posibilite pou nou modifye bidjè a. Donk se yon kesyon de brenn, fò nou byen reflechi. Se kankou jodi a, lefè ke seyans lan pa fèt, nou kite pouvwa nou an pou egzekitif la. Donk se poutèt sa m ankouraje senatè yo, an nou travay. Se lè nou travay la ke nou ka rive, ke nou ta di retounen bidjè a bay palman. Gon chanm ki vote l deja. Ke nou pa vote l. E apati de se moman, sa lwa a di, lwa ki soti a di, dè ke nou pa statye sou li, yo pral repwodui yon bidjè ke nou pa metrize anyen sou li. Donk sa a se lespri nou pou nou fè travay pou nou konnen kòman pouvwa ke pèp la ba nou an pou nou itilize l. Si nou pa gen lespri pou nou konn kòman pou n itilize l, lè sa a n ap pèdi pouvwa nou an. E kòm de fèt, jiska prezan, rete yon sèl jou. Rete yon sèl jou. M swete ke tout senatè yo reseziye, ke yo konprann lwa a, ke yo konprann konstitisyon an. e a partir de ce moment ke itilize vrè pouvwa yo a pou yo travay au lieu ke yo pa travay e ke l'executif maintenant à la dernière main. Selon menm prezidan Dore ou pale de modifikasyon, si nou pote modifikasyon sa sou bidjè k pa retounen nan depite? Wi dè ke nou modifye l, nou deja antann gen modifikasyon, m ka di w gen eliminasyon de l'article 17 Konsènan la dyaspora, n ap elimine l paske de tout fason, de tout fason Parleman an pa t ka aksepte yon bagay konsa. Men, lè yo modifye l, l ap retounen nan Chanm Depite ki li menm gen pou l fè travay li. Men, lè chanm son otonòm, lè chanm son endepandan, mwen menm lè m fin travay, mwen fè modifikasyon m, il revient à la Chambre des Députés de faire le suivi. Men mentnan, nou nan deadline la, puiske. Jedi, gen yon siklòn k ap anonse e senatè yo pral nan depatman yo. Il nous reste quelques heures e m swete ke nou byen itilize heure sa yo pou ke nou travay sou bidjè a. Sinon, l'executif aura la dernière main e nou menm n ap pèdi pouvwa nou an paske jisteman nou pa antann nou, nou pa fin konprann lwa yo e bagay la rive konsa. Mèsi mesye. Mwen vle ke kòlèg senatè yo tande kri pèp la. Moun nan dyaspora ap rele, moun yo sou tout rezo y ap rele, moun yo vin devan palman y ap rele, peyizan ap rele, majistra, kolektivite teritoryal la di yo menm yo pa wè tèt yo nan bidjè a epi ou jwenn yon gwoup nèg k ap rantre tèt atè ki pral vote l sou pretèks ke yo gen yon modòd. Ebyen jodi a mwen menm kòm mwen nan minorite an m konnen depi deba a te kòmanse li t ap fini pa yon vòt kanmenm e vòt la te deside deja kijan l prale. Ebyen mwen jwe pou m pa kite popilasyon an tonbe ladan jodi an. Fòk nèg yo al repanse bagay la. Afè 10 mil goud y ap mete sou popilasyon an fò yo retire l. Afè 10 pousan taks, pil taks yo pral mete sou moto yo fò nèg yo kòmanse pa panse a retire l. E lè sa pou y al chèche moun ki nan kontrebann yo, moun ki pa janm vle peye leta yo pou yo chèche kòb. Pou yo mete nan bidjè a e pou tout peyi a ka jwenn, pou moun ki nan tèt mòn yo ka jwenn, pou moun ki nan alò moun ki nan seksyon kominal yo, pou kazèk yo ka gen mwayen nan men yo tou pou yo fonksyone, pou majistra yo ka gen mwayen pou yo fè devlopman. Jodi a lè nèg yo fon bidjè epi se tèt yo yo wè ladan sèlman, sa sa vle di? Pa egzanp. Nou yo mete 14 milya goud pou n peye dèt. Nan 14 milya goud sa nou konnen omwen 7 milya ladan se pou peye Petro Caribe. Eske pèp la te nan gagote Petro Caribe avè yo? Sa chè ami, se yon sa ki pwograme pou demen. Ki gen men tan ki pral bon nouvèl metòd de batay. Bon, depi nèg yo retire sa pou yo retire, yo modifye tout bagay, retire pil taks yo mete sou popilasyon an. M panse tout bagay ap mache. Men si se menm jan an yo tounen avèl la se menm senaryo ap gen wi. Se menm sèn nan kap gen la demen. Merci senatè.